Fè lwanj Senyè ki fè tout bagay la. Lwanj pou Senyè a. Nou menm ki rete anwo nan syèl la, fè lwanj Senyè a. Fè lwanj li anwo nan syèl la. Se pou nou tout zanj li yo fè lwanj li. Se pou nou tout lame ki nan syèl la fè lwanj li. Solèy ak lalin fè lwanj li. Zetwal k ap klere nan syèl la fè lwanj li. Se pou yo fè lwanj li anwo nèt nan syèl la. Se pou tout dlo ki pi wo pase syèl la fè lwanj li. Se pou yo tout fè lwanj Senyè a. Paske, li annik pase yon lòd, epi tout bagay fèt. Li mete yo chak nan plas yo pou tout tan. Li ba yo yon lòd yo pa ka pa obeyi. Se pou tout bagay ki sou latè fè lwanj li. Gwo bèt lanmè ansanm ak fon lanmè a, dife ak lagrèl, lanèj ak vapè, gwo van k ap fè sa li di yo fè, gwo mòn kou ti mòn, pye bwa k ap donnen ak tout gwo pye sèd yo. Tout bèt nan bwa, tout bèt domestik, tout bèt k ap trennen sou vant, ak tout zwazo k ap vole nan syèl, fè lwanj li. Nou menm wa yo. Ak tout pèp ki sou latè. Chèf ak nou tout k ap dirije lèzòm. Jenn fi kou jenn gason. Granmoun kou timoun. Se pou nou tout fè lwanj Senyè a. Paske li gen yon non ki pi gwo pase tout lòt non. Pouvwa li pi wo pase syèl la ak latè a. Li rebay pèp li a fòs ankò. Sa te yon lwanj pou tout moun k ap sèvi l yo. Pou pitit. Izrayèl yo, pou pèp li renmen anpil la. Lwanj pou Senyè a. Fè lwanj Bondye pou sa li fè. Lwanj pou Senyè a. Sa bon nèt pou nou chante pou Senyè a. Sa bon nèt pou nou fè lwanj Senyè a. Wi, li merite l vre. Senyè a ap rebati lavil Jerizalèm. L ap fè moun Izrayèl ki te gaye nan mitan lòt nasyon yo tounen lakay. L ap bay moun ki nan gwo lapenn yo kouray, L ap geri moun ki blese yo. Li konte konbyen zetwal ki genyen, Li konnen non yo chak. Senyè nou an gen pouvwa, Li gen anpil fòs. Konesans li pa gen limit. Senyè a ap bay pòv malere yo men pou yo leve, men l ap rabese mechan yo jouk atè. Chante yon chante pou Senyè a pou nou di l mèsi. Fè mizik pou Bondye nou an ak gita. Se li ki kouvri syèl la ak nyaj yo. Se li ki pare lapli pou tè a. Se li ki fè zèb pouse sou mòn yo. Li bay pèp yo manje. Li bay ti kònè yo manje lè yo rele. Li pa pran plezi l nan chwal ki gen fòs. Ni se pa kouray moun li fè kè l kontan. Moun ki fè kè l kontan se moun ki gen krentif pou li. Se moun ki mete tout espwa yo nan li paske yo konnen li renmen yo. Nou menm moun lavil Jerizalèm, fè lwanj Senyè a. Nou menm moun mòn Siyon, Fè lwanj Bondye nou an. Li fè pòt kay nou yo vin pi solid. Li voye benediksyon sou pitit nou yo nan mitan nou. L ap veye fwontyè peyi a pou pa gen lagè. L ap plen vant nou ak bon kalite manje. Li pase yon lòd, lòd la kouri byen vit toupatou sou latè. Li fè lanèj tonbe kouvri latè tankou koton. Li fè lawouze tounen li moso glas sou tout pyebwa. Li voye lagrèl tankou gravye. Ki moun ki ka sipòte fredi li voye? Li pase yo lòd, li fè yo tout fonn, li fè van soufle. Dlo pran koule toupatou. Li fè pitit Jakòb yo konnen pawòl li. Li fè pèp Izrayèl la konnen lòd li yo ak sa li deside. Li pa aji konsa ak okenn lòt nasyon. Li pa fè yo konnen sa l deside fè. Lwanj pou Senyè a. Amèn. Lwanj pou Senyè a. Lwanj pou Bondye nan tanp ki apa pou li a. Lwanj pou Bondye nan syèl la. Kote pouvwa li parèt aklè. Lwanj pou li pou bèl bagay li fè yo. Lwanj pou li pou jan li gen anpil anpil fòs. Lwanj pou li ak twonpèt. Lwanj pou li ak gita ak bandjo. Lwanj pou li ak tanbou. Danse pou fè lwanj li. Lwanj pou li ak gita ak vaksin. Lwanj pou li ak senbal ki bay bèl son. Lwanj pou li ak senbal ki fè gwo bri. Se pou tout sa ki gen souf.